Medam e mesye zanmi fanatik TV lakay Haïti pwen kòm yo, gwo bonjou ak bonswa pou nou tout e byenvini sou kanal paw la jodi an se lendi 20 e fevriye 2023 nou nan epòk kanaval donk se sa ki gen nan peyi D'Haïti nan moman nap pale la a. E tout moun ap enjoy yo ensekirite a fini e paske sinon nou pa kwè ti pèp la ta ka anvayi channmas e nan kanaval konsa epi bandi yon lòt bò menm ap fè lapli e lebotan antouka gwo nouvèl ke nou pote pou ou la Arnel Belizè ansyen depite Delma medam e mesye ki li menm regaye wonn nan ankò Ansyen PM Laurent Lamothe sou pouvwa Martelly a, ebyen misye pran nan cho la aprè otorite entèran nasyonal yo fin sanksyone ansyen PM nan kòm kwa li ta nan blanchiman lajan e nan finanse gang nan peyi a e n sonje Arnel Belizaire Misye te denonse Laurent Lamothe deja kòm kwa avèk Ansalim Souka ki te voye achte zam e donk aletranje e zam sa yo se te pou bandi yo te ye e zam sa yo nou pral envite ou dekouvri nan videyo a pou ki gwoup gang ke zam sa yo te ye e ou pral sezi tande aksyon nèg nan peyi Dayiti ap mennen e se yonn nan rezon Ki fè ou wè gang yo pwisan konsa men se paske yo genyen de bra ki vrèman pwisan dèyè yo, ansyen premye minis, ansyen prezidan, ansyen senatè, ansyen depite, majistra kidonk sou bagay tèt chaje enben nou pral envite w tande Arnel Belizaire ki li menm tap bay tout detay konsènan Enben gwo aks sa a ke ansyen PM nan poze e jodi a ki koz e anpil gang nan peyi a yo alèz pou yo genyen minisyon ak gwo zam nan men yo pou fè kidnapin, pou touye moun, pou teyorize popilasyon. Nou wè nan Kanaran bagay yo grav. Nan e Kwadèboukè menm se pa pale e nan Tòsèl se lòt grav ankò ki genyen e nan Matisan menm Izo ap fè e li botan. E gen ti lapli tou ki li menm nan gran ravin kris la menm nan ti bwa bagay yo dejenere e jeff nan kanaran e chen mechan menm nan e kwa dè misyon kidonk peyi a gangle e de lòt baz menm nou pa site tèlman pa gen kote nan peyi dayiti jounen jodi a la ki pa gen yon gwoup gang kap fè e lapli e de botan e si li nèg nan politik la de gwo boujwa Ebyen ki yo menm kanpe dèyè gwoup gang sa yo. Nou pral envite w tande ansyen depite a Arnel Belizaire ki li menm ap deplimen plim pa plim san dlo cho ansyen premye minis Laurent Lamothe sou gouvènman tèt kale a phtk. Depi w di phtk ou tou wè e tout nèg ki ap tonbe anba sanksyon entènasyonal la jounen jodi a la tout se nan pati politik sa. Yo ye phtk antouka rete konekte bon lundi tout moun nap tounen pou yon pwochèn video. M sonje gen yon ti videyo k toujou an bouk sou rezo sosyal, siman n k tape sou youtube la m ap jwenn li la, kote w t ap denonse Salim Soukar kòm moun ki t achte gwo zam pou Laurent Lamothe, kòman w te di yo ye ankò? E lè 200 galil e 1229 milimèt, se pa sèlman sa yo mwen denonse. Kòm an Ayiti, toujou gen yon fokis ki fèt lè nou menm nou gen kouraj nou pran responsabilite nou pou n fè travay nou an. E politisyen yo tèlman bay degoutans tou Romanes, w ap wè taksyon an fèt jodi a sou politisyen e politisyen bay zam. lè l al nan kanpay pou ame jenn gason. Epi, yo pa gen kapasite yo menm pou yo gen kouraj pou y al nan radyo pou yo mande Romanes Se Romanes tèlman fè m antre nan vif sijè a menn, li pa kite m salye moun yo menm non. A Mòtò, ou salye tout moun nèt. Ou pa menm site non moun. Ou pa menm ap site moun Lamontay, moun Tibiwon. Ou pa menm fè tout bagay sa. Depi w di bonswa, tout moun tande. Ou konprann, m konprann Tiano. E se fyète nou yo nou ye. Ou konprann lè nou rive la a, nou sot nan mòn pou nou rive la a, nou pa ka pa fè l spesyal. Bon, na gentan fè. Mwen salye Alex tou ki t ap remonte moral mwen. Mèsi ankò Sensiren pou espwa e m ap fè tout sa k depann de mwen pou m pa janm desevwa nou. Danje a tèlman gran Romanè. Lè politisyen tèlman vin pa dwat, yo san skrupil. Vin fè ke jodi a. Se yo k parèt kòm pi gwo bèt nwa devan popilasyon an. Paske se de ti vagabon k antre nan politik, se itilize pitit malere ak malerèz pou yo kapab fè afè pa yo. Men yo bliye ke nou menm ki ap fè politik, nou p gon pwa n pote sou do nou tou ki rele pwa de nèg de la classe dominante en Haïti. Malbòderijan. M sonje m al nan verifikasyon de tèren lè batay t ap fèt ant Bidyo e Bosan. Pli de yon senkantèn de moun mouri nan batay, nan konfli teryen ant Bosan e Bidyo. Konfli sa a, kisa l t ap fèt ak ti kouto? Lè sa a, bagay la potko dejenere konsa. Ki bò batay sa a t ap fèt? Pou ki tè? Ki kote? lè Lafitte tou tap konstwi, lè Bossa te di ke li ta achte espas la nan men malere yo e ke Bossa li menm kòm nonm dasan va pito parèt lè bit yo parèt yo bay bout kòb e pi yo pran ekzanp yo fè pwen de 2 semèn ap goumen pou ke yo te pran posesyon a lajan ke leta a te bay pou dag se pò de pòoprens la ekip la lekip de bidjo pran li yal fè pwòp kwaf pa yo men sa pat janm te fè gwo bri paske ti nèg lamontay sa t vini la lap denonse lè deriv de gran nèg pa bò isit men m te toujou di ke lè mesye sa yo pa itilize nèg sa yo pou ba yo fè djòb ankò ki sak pwal pase sa se 1. Pa bliye sou Michaelle Martelly mwen te di e m e temwen lè sa a Reginald Delva te sekretè deta sekirite piblik. Gon inite de kontwòl andedan sekirite piblik lan. se yo menm ki gen dwa valide lè dosye de konpayen de sekirite. Nèg yo pran ke se moun ki gen gwo akwètenn an dedan pouvwa Mickael Martelly an, se yo menm yo bay otorizasyon pou achte zam. Nèg sa yo ki konn mache a, yo tèlman degantan achte zam, Lè kounye a la sou prezidan Jovenel Moise tèlman gen zam anndan peyi an nèg yo bezwen mete l alèz. Kisa yo fè pou yo kapab ofisyalize komès yo a, trafik yo a byen? Yo fon jan yo pran zam sa yo. yo pran minisyon sa yo, yo stoke yo epi y al chache lisans pou yo fè zam ak minisyon andedan peyi a. Se ke chak fwa w ap denonse sa yo, olye politisyen yo pa vle li, pa vle fè rechèch pou yo akonpanye w, Yo prefere kanpe nan konpetisyon ak ou. Menm jodi a la, Romanes, jan peyi a ye la, m ta renmen yon frè, yon kamarad pran mikwo la, e pa voye monte sou Jak, pa voye monte sou Pyè. Demanti m, di Monitè nimewo 72, le 21 mas 2020, le ministère du Commerce et de l'Industrie informe le public en général, les intérêts particuliers que, conformément au décret du 28 août 1960, Et 11 novembre 1968, 10 octobre 1979, 8 mars 1971, sont approuvés, sont réservés dans la limite de la loi de la République, modifiant, apportant son statut de la société anonyme Tredex S.A., konstate ok akt piblik le 7 avril 2020 pa devan Marilyn Charles Merceron notè akò oprent sa vle di ke lè leta nou an bay nèg yo plen dwa sa pou yo fè konpayi ki pou vann zam. plen zam e minisyon. E pandan se tan, se menm pouvwa sa a ankò ki t ap fè kòmand anpil zam devan dèyè, je fèmen. Mwen mwen kot kesyon zam sa a, leta antre nan kontrebann tou. E si leta antre nan kontrebann, tèren an vin gen anpil mèt paske kontrebann nan nèg ki nan sektè prive yo pran sa a, politisyen pran sa a. Men m di tèt mwen, n ap antre zam lontan de manyè ilegal, leta menm. Lòske m konsidere 200 Galil ou sot pale la, 200 Galil e 2 zan 29 9 milimèt, se sa, e ke Gabriel Fortuné te di l, Jovenel bay Dimitri Herard achte yon kantite zam, l achte plis ke sa, e sa w sot di yo e se sou Laurent Lamothe, donk se Leta a k ap antre zam nan peyi a, de konsè a sektè prive a? Ekoute, ou mesye Owens, mwen menm, m toujou gen kouraj m di pèp la reyalite a jan l ye a. N ap pran 2 egzanp. Lè lapolis nasyonal ki pa t gen dwa au vu de la constitution tout fè kòmand arme de guerre. Lalwa klè sou li tout rifle weapon sa vle di sa yo rele machinn long yo ki gen dwa fè kòmand lan se eta a eta sa vle di ke l'armée d'Haïti au vu de la constitution haïtienne. Mesye yo jwenn mwayen. Se sa yo fè. Yo enpoze yo. Yo menm yo bay moun pa yo kòmand lan. Se sa yo fè. Yo fè lapolis nasyonal la la kòm paravan ki pa gen dwa legal pou fè l paske pa genyen ekspètiz sifizan anndan lapolis la pou l tande aktivite sa yo. Yo di. li kontrè a la lwa tout otorite andedan lapolis la pou gen yon bgy ki kapab konpatib a lapolis nasyonal jodi a gade pi gwo konpayi de sekirite ki fè plis kòmand zam yo se pou chèf andan lapolis la yo ye otorite andan pouvwa. Ou byen vreman neg la klas dominan pa bon egzanp an al gade pou makouye security jean Daniel demon clifford maya paul jean Edouard prophète elie jean jacques eske ou konprann sa vle di ke m baw egzanp wi banal konsa ou li proprietè a. de konpayi Puma Courier Sécurité. Kiyès moun ki fè kontwòl sa yo andedan konpayi de sekirite sa yo? La Sécurité Publique. Depi aprè Réginald Delva e sesi, m fè m le devwa, mwen deplase, m al chita kay Réginald Delva. Mwen di, Kòmandan, etanke teknisyen, k ap bay peyi a kout men, gen yon pakèt chay ki pral tonbe sou do nou demen. Lè moun nan pa kalifye pou l fon yon antrepriz de tels anvètir, non sèlman nou diskalifye l, ann pibliye l pou tout moun konnen ke gen tèl entèl ki nan pòs a pouvwa a ki vin chache mete yon konpayi sou pye, li pa kalifye o ve de la lwa, se pa paske n gen yon pwoblèm avè l. Men, mwen menm m toujou di sa. Pou peyi m, m pa gen enmi, m gen advèsè. Se pa paske m se depite Reginald Delva se sekretè deta sekirite piblik pou m pa chita diskite avè l sou deriv sa yo pou n te kanpe yo. M fè tout sa k depann de mwen kòm yon teknisyen pou sa pa t rive. Mwen depite, m depite an fonksyon. Godson Norelis ap tande la. Pandan map diw Bondye ap toujou pwoteje lavim paske m te tèlman fè sakrifis pou peyi sa pat rive la gon pakèt moun kap spekile e piti'w gen pou l tonbe sou yon seri de otorite ki pa janm di mesye nou ka pa renmen lidè sa nou ka pa renmen teknisyen sa men mesye gon seri de bagay lè nou lonmen nou ladann nap jete pichon sou nou nap giyonnen tèt nou mwen di Godson m ka rezoud pwoblèm sa pou peyi a. Godson rele li di, misye vre depite? Li di misye wi. Li di Godson men sa map fè, men sa map fè, men sa map fè. Lapolis nan Godson, lè l rive nan faz operasyon an, lè sa lapolis la pa ka di men jan de travay sa yo Godson, se sekirite piblik la, enprimati la, se li menm ki pou fè l nan done sifizan. pou mete lapolis la nan pozisyon de rezilta epi lè l fè operasyon l pa kapab. Lè m fin rezoud pwoblèm sa a pou peyi a, Godson Orélus rele m, li di m, Chèf la, ki sa w vle pou akonpanye m? M di misye m pa bezwen anyen, m mande w yon sèl bagay, pa janm met mayo woz sou ou ankò, rekonèt ke ou se yon teknisyen ki osèvis de peyi w epi w ap jwenn apui teknisyen sa a. k ap ba w tout akonpanyeman nesesè yo. Men poukisa m aji konsa? Se paske Mario Andresol te gen yon prensip ke mwen menm ki te fè m fyè. Lè nèg Preval jalou de mwen, yo bezwen arete m, yo di Mario Andresol m ap distribiye zam pou al kraze eleksyon. Yo fè tout sa w konnen genyen pou Mario Andresol. Yo arete m. Mayo an desann li di, Mesye m pral di nou, mwen menm se teknisyen ke m ye. M konn kòmandan an, nou di l pa pral nan eleksyon, l pral kraze eleksyon e l vin kote m li di m li pral nan eleksyon paske li k ap depite demen. Si kounye a la, l ap fè dezòd, nou konnen mwen menm, kèlkeswa jan m ye anagram, m pa rantre nan dezòd ni vagabondaj a pèsonn. M ap arete l. Enben mon frère, lè Mayo an desann mete pye l atè pou l kontwole. Eske Arnel Belizaire nan sak pa sa vre? Lèl pa jwenn anyen poul repwochem li vine yo li paka fè abit sa sa te mete gwo disisyon men se sak fèt yè sèm depi lò m itilize menm otorite sa yo poum mete kapasitem o sèvis de peyim depi 2004 wè batay sa wè map fè kont zam nan map fèl e map wè Reginald Delva ankò kòm temwen. Nap travay sou dosye peyi Nou reyini avèk yon gwoup de moun poun travay nan El Rancho Nèg ki te santi ke travay nap fè yo anmerde yo Yo mete alèt sou 2 machin Reginald Delva ki gen yon ti moun wouj ke yo fèk sot kidnape la nan tèl zòn nan tèl zòn nan tèl zòn Si Men ou menm tou gen sanksyon sou dow. Poukisa Canada di yo sanksyonnen w la? Se trafik zam ou byen nan koripsyon ou byen nan relasyon ak gang? Non e men menm m pa Sa fè m mal lè nou menm nan nivo nou pou nap repete Canada sanksyone a mesye. Ou pa dakò sa? Non. Paske pou etre sanksyone fòk ke ou menm ou te gon posibilite yo di mesye e ou sou tèl ankèt. ke tèl lè a tèl lè yo pa bezwen di w ke yo pral fè ankèt sou ou non men rapò la yap di w ou te sou ankèt de tèl lè a tèl lè nou menm dosye ke nou konpile sou ou wè ke ou gen lajan sifizan pou ap finanse gang mesye Romanès mwen di tout moun yo ma vie est un livre ouvert mezanmi m de Caleb Jean Baptiste. M poko gen posibilite a, mwen ekskize Caleb e mwen montre l rezon ki fè ke nou gen tout kontrent sa yo, se pa volontè. Se pou m pwouve w ke lè nou di Jean Charles fè m mal, Papa pa menm gade pou l wè yon nèg ki kwè nan batay tankou Arnel Belizaire. Mezanmi, m gen de twa moun mwen konnen jiskaprezan, ni Nicaragua, ok, ni Guatemala. Si m ta gen lajan. Anel Belizaire kwè ke peyi a pou l sot nan sa l ye a fò lutte armée jusqu'à la prise du pouvoir. Mesye! Map al aranje m, m jwenn alye m, map achte zam sifizan, m konn gen moun nan peyi a ki konn batay, ki ka batay, m al mete m avè yo menn pou n fè yon lutte pou n pran pouvwa pou n retire peyi a nan fè djab. E moun ke moun yo di ki gang nan, pa bliye ke mwen menm m toujou di ke se pa gang yo ye. E yo fè yon travay byen. avèk popilasyon an yo mennen nou la kote nou ye a. Yo di w gon seri de moun ke w pa gen dwa bay pale, ki kontrè a la lwa. Pa gen okenn òdonans de jistis ki sòti kont yon nèg. Ou pa gen dwa deside ke paske yon nèg kalifye l de tout lè mo di mond pou w pa ba l pale. Yo travay, yo travay, yo travay, yo travay tèt, oke, popilasyon an. Nou menm jounalis. Nou vin rantre nan dinamik lan vre, gon kategori de moun nou dyabolize n pa ba yo pale. Bon gade Adel ou yon ti kras laj ou konn lè wap pale ou pale anpil bagay de pa sa wap dim la wi sou Canada eske ou menm ou pa gen rezon pou sanksyone ou byen son pèse kouman ou kalifye sa ou menm. Tande kouman w ta fè vle mwen kandida o sena mwen chita avèk. tout moun ke yo di ki dyab jodi yo, mwen di mesye nou pral fon kanpay senatoryal depi nou senatè nap anpeche ti sourit fèt atravè depateman pa nou an pou tout deriv yo, m di ti sourit la al bay plis nèg kap fimen bòz, li bay plis pwostitisyon, li bay plis vagabondaj, menm ti sè w la nan rete ap gade. Lè pou l leve l al lekòl ou gen pwoblèm. Mwen di mesye men jan n ap fè kanpay. Kòman w ta fè vle? Tout nèg sa yo akonpanye m nan kanpay mwen. Kit li te rele Gabriyèl, kit li te rele Iska, kit li te rele ee Krisla. Bon mezanmi, de moun m al chita, m diskite avè yo, men kòman n ap fè eleksyon e yo dakò! Depi nou senatè ba yo elektrisite w it la fini nan depatèman pa nou an. Bon petèt e sa k fè yo ka di ou nan relasyon ak gang nan. Petèt e sa ye. Si se moun sa yo konsidere kòm gang nan Romanè bon mezanmi ekskizem la sosyete nou mèt touyem paske moun sa yo m toujou pale avè yo mwen be avè yo e jou gen yon peyi kap fèt otorite yo ap relem mwen pral jwenn yo ankò map diskite avè yo mal di yo mesye menm sa n te fè an 2004 la men kòman n te fèl men kòman jodi an nou pral oblije fè tout sak depann de nou pou n rezoud pwoblèm nan paske n paka kite peyi a konsa. Banm gade teknisyen Anel Belizaire, le technicien en armes oubyen le technicien en sécurité si m te ka di l konsa. li bay twòp done sou yon seri de moun, nou pa ka fè l. Enben, pou pwoblèm nan rezoud, se otorite nou yo ki pou pran l. An dò de egzanp, Mesye Robinson, kòman w ka fè vle lasekirite piblik ki se pilye ok andedan jistis sistèm nan pou kontwole nou? Konpayi sekirite ou wè k ap fonksyone de tout kalite, de tout kategori jodi a la, Li rele directement de la compétence de la sécurité publique wi. Jodi an Ariel vini li fèmen sekirite piblik. Ou pa konn sa kap pase nan lari a. Ou pa konn sa konpayi sekirite yo ap mennen. Ou pa konn kiyès ki nan konpayi sekirite k nan ti vòlè. E pa bliye Romanes toujou fè diferans sa pou pèp ayisyen an. Se 3 kategori de nèg a zam. Gwoup kategori de nèg a zam, Romanes, depi tan e tan yo te toujou egziste, yo egziste nan lemonn antye, ki vòlè, nèg ki ou konsidere menm jan a lougawou, pa gen anyen ki ka chanje sa. Gon lòt kategori de nèg a zam, Romanes, se nèg sa a li menm la pou l egziste, fòk se zam nan ke l gen nan men l paske lè l pale, Otorite yo pa ba l enpòtans, men lè l met tèt li ansanm, li gen zam, lè l di l pral fè sa a nan zòn nan, se ke si yo pa aji sou li, epi li menm l ap bloke. Sa a se yon lòt kategori, e se kategori sa a tou fò souvan ke otorite anndan pouvwa a oubyen otorite nan klas dominant a itilize pou fè dè zaksyon pou yo. Epi gen lòt kategori nèg a zam nan, se nèg ki te gen konviksyon an, ki te kwè nan yon liy, ki ap. Fè politik, ki kenbe zam li menm nan teritwa pa l la se respè ke li ye. Se li menm ki pwoteje popilasyon nan zòn li an, se li menm ki lopital nan zòn li an, se li menm ki avoka nan zòn li an, se li menm ki jij nan zòn li an. Sa vle di ke men jan ok kategori yo repati. E se sa k fè w ap wè an depi de tout bagay w ap tande de zòn ki te kòmanse gen nèg konsa yo ki gen zam nan men yo, yon seri de deriv ou p ap janm tande nan zòn sa yo. Ebyen jodi a lè mesye Ariel femen sekreteri deta sekirite piblik la pa moun pa di nan yen ebyen bay yo ap miltipliye kom yo te gentan gen konpayi yo yo te bay lisans pou te fè zam pou te fè minisyon anndan peyi a konpayi sa yo toujou ap egziste moun yo toujou la. Eske ou panse yap travay la yap fè zam yap fè minisyon anndan peyi a ankachèt la san popilasyon pa konnen? li. An klè, mesye e Romanes, zam pa mayi, zam pa pwa, zam pa lam, zam pa zaboka. Se pa plante yo plante yo pou yo vin pi plis. Chak fwa ou wè ke zam nan ogmante plis sou teren an, se paske yo fè kòmann plis. Sa vle di ke se paske ekip sa a. Depi sou Michaelle Martelly. Men ki sa bonòm t ap di m paske m vle fè yon bagay m al siyen a phtk. Menm phtk sa a ki mete tout dezòd sa yo legal anndan peyi a epi jodi a la paske m gen foli fè politik m pral fè kò a moun sa yo paske yo gen yon bagay yo mande Ariel, Ariel pa ba yo men lè nou menm nou di ke Ariel se vèsyon twazyèm degre tèt kale e m sot pwouve nou la ke Ariel se kontinite menm tèt kale a paske Ariel se timoun madan Michael Martelly m te nan prizon m te di peyi a pa gon kote ke n ka ale ak Ariel paske Ariel son sèvitè sèvi yo ke li ye li pa gen wi li pa gen non e l pa gen karate. Petèt dènyè kesyon pou m ale lè y ap bat mwen pandan w pa vle ale avèk Ariel la w p ap kolabore a phtk men nou gon HCT oubyen yon akò 21 desanm ki bay yon HCT. Zanmi m men se fi Youssou w vle. Ay zanmi w e wap mal mennen nèg la konsa. Non mwen di w ou mesye temerite nan peyi a mezanmi fò nonm touye m gen yo prepare pou yo touye m poukisa pèn elaji jan ke yo te di l lan de ki non e mesye sa ap pale de pèn elaji a? Ou la nan konpwomi istorik konpwomi istorik. Mezanmi nou genlè bliye poukisa Eric Jean Baptiste mouri? Lè moun sa yo fon nèg ki te gen konviksyon pou batay jan de krim sa yo, yo menm yo gen pitit yo gen madanm yap peye l kanmèm wi demen. Alò kòmsi Eric Jean Baptiste mouri paske l di ke Ariel ne respèkte pa wèman lè sitwayen ni lè politisyen, nou pa gen anyen ke n ka fè Ariel. Jodi a la a, y ap trake Youri sou fòm yon bèt sovaj, paske Youri klèman di mesye sa yo pa respekte figi l, nou pa gen anyen pou n ka fè avè l. Jodi a, Lambert vin twouve l nan yon sitiyasyon kote ke si yo pa tiye l se paske yo poko kapab. Enben, menm awogan sa a ki te nan mitan yo kòm privilèj yo, kòm. E se li jodi a ki deside, ou pa t tande Sèj Janlwi? Sa Sèj te di? Toutan Sèj pale avè m la. Men Sèj pale avè m la, pa wè? Syèj pa nan Pèn Elaji a? Wi, m kwè se yo, men sa m di w, men sa k pase, se yon gwoup de moun, Pèn Elaji a gen plizyè ladan l, dayè yo vin fòme konpwomi, konpwomi an vin pi laj tou, yo se anndan konpwomi an wi. Konpwomi? Anmweyy, Jòn pa kite politisyen fè ti, kè sa k fè w wè tout sa k ap pase mal nan peyi a? Se yo menm yo bay responsab la. Paske moun san vègòy sa yo, yo di nenpòt ki betiz. Konpwomi istorik se pa yon gwoup ke li ye. Se yon ekip moun ki mete ansanm ki fon deklarasyon. Mwen se sa Lanbè, se sa Youri te ban mwen kòm. E se sa, e kòman il sapèl ankò, e, e, e, e, le saj ki pale a tou le mond, li, e, e, e, e, e, le journaliste. Clarens Renois, Clarens Benoit, Li di m pa gen anyen ke n mete n dakò pou nou fè antre nou Mesye Belizaire te siyen yon deklarasyon. Deklarasyon ke n siyen an li pa fè ke nou youn ok mete n dakò pou nou fè anyen ansanm ankò. N ap diskite, si genyen dotre choz ke nou ka fè n ap enfòme w ou menm. Ou te ka Jean Miah Youri, Jean Miah Lambert. e menm e le depite Abel Descollines te di m kòlèg m gon seri de bagay m pa tèlman te angaje yo paske m konnen depi yo wè Lanbè yo wè Youri yo wè w m di misye se vrè nèg yo se alye m men Arnel Belizaire poko janm l'ombre de quiconque nan vil m di j'assume ke Youri se alye politik mwen jodi an Lanbert se alye politik mwen men pou ki rezon m fè yo alye politik mwen men Pa bliye, yo rele m Arnel Bélizaire. M gon otonomi ke m kreye mwen menm depi sou lavalas. Se batay mwen pran mwen, m poko janm lòm de pèsòn. Pa di m depi w wè Youri, w wè Lanmò, w wè m. Nou pral fini, nou pral fini. N ap fini la pou n di, moun n ap site nan sijè ki enpòtan pou peyi a jodi a. Men, se pou ki danje a Romanus? Lè Ariel fèmen sekrite piblik lan, sitwayen yo pa di anyen. Gran konpayi de sekirite, se yo menm ki gen akwantèz pou fè kòmand zam yo, se yo menm ke yo itilize ok pou fè trafik yo. M ta renmen yon DG pnh di lè te gen peyi, lè kòmand zam ap fèt, eske CSPN janm gen pouvwa pou foure djòl li nan kòmand zam? Lalwa etabli e l defini lè prensip e lè manch a swiv pou fè kòmann zam. Jodi an, Ariel fèmen sekirite piblik. Gon pakèt bagay k ap pase nan peyi an nou pa konnen. Yo fè yon matrakaj nan lopinyon pou gon seri de moun ke n konsidere kòm bandi pou n pa bay pale. Nou mache nan dinamik la vre. Nou pa ba yo pale. Men sa yo fè a se pou n ka pa konn yon seri de verite. E nou dakò nou menm vre. Nou mache nan dinamik la tankou map tande Theriel mon ami pafwa sa fèm mal pou li lè Theriel mache nan dinamik pouvwa anraje sa a la a lap ba yon seri de enfòmasyon se vre ki ka itil peyi an men l pa janm poze nèg yo kesyon poukisa k fè ke yo kite sa yo egziste pandan ke yo di lapolis ap fè mezanmi nan ki peyi ou konn tande lapolis fè tout bagay pou kò l jodi a le peyi redwi a lapolis nasyonal sèlman ak. Lè mesye a fèmen sekirite piblik nou tout ap viktim e yo fon yon machandaj nan lopinyon nou tonbe ladann li prann kounye a l pran enteryè a li ki kontwole kolektivite a e san le kontwol de la kolektivite m pa gen anyen w ka di m ki ka ba w rezilta kòm sekirite Ariel pran nan kò l kenbe l tout moun dakò epi kounye a ap di pnh pnh pnh pnh pral fè mirak? Pnh pa kapab. Pase merci Jonas. Mèsi bokou Anel Belizè ansyen depite.